Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon emisyon sa mwen pral fè la mwen kontan anpil nou konn poukisa m kontan se paske gon seri de bagay kap pase dan la sosyete epi ben nou toujou kite moun pou nou pale yo epi nap pale ak lòt moun jounen jodi a la mwen vini avèk yon deklarasyon e ak yon konferans pou la près prezante pa vitelòm vitelòm ap pale pandan anviwon 17 minit humm. M kontan. Nou konn poukisa m kontan se paske nou toujou di ben se rezo sosyal ki ap pwomote bandi, k ap bay bandi pale ki lakòz bandi ap fè tou sa. Hum. Tande byen, a chak fwa yon bandi fè jan de deklarasyon sa yo, mwen sa fè m plezi paske n ap fini pa konprann ke se pa vrèman moun ki sou rezo sosyal yo ki responsab sa k ap pase nan peyi a la a. Vitelòm pale. Gen bagay depi w kòmanse di yo, ebyen, y ap fè tou sa yo konnen pou ekstèmine w, e w ap mouri. Nou wè kòman Odma te pase. Jounen jodi a la a, avan m antre nan analiz konferans pou laprès Vitelòm nan, m ap di chak grenn moun, mennen ankèt. Li pa bezwen yon otorite, li sèlman bezwen yon fan. Si yon fan gen opòtinite pou mennen ankèt, mennen ankèt la, epi jwenn ke RL Prod de konivans avèk yon bandi, m tou fèmen chanèl la m pa janm pale ankò. Mennen ankèt pou wè ke RL Prod konn deal avèk yon bandi, m pa janm pale sou moun ankò. e nou pap janm tande bri m. Mennen ankèt pou konnen swa yon bandi te konn di l kòm si bay RL Pod lajan, ebyen depi nou jwenn verite a m pap janm pale sou moun ankò, m ap mete kò m nan yon kwen. Jounen jodi a la se Vitelòm k ap vide vant li pou di ke Vitelòm sa jounen jodi a la ki tounen yon reken nan lanmè a, Se menm Vitelòm sa yo te konn itilize nan komisarya, nan primati, nan palè nasyonal. Sa vle di Vitelòm, nèg a vès yo, yo te konn dil avè w. Paske n ap raple nou nan dènye konferans pou laprès ou te prezante, ou te pwente di dwa sdp. Sdp kòmkwa ou konn dil a nèg yo epi jounen jodi a la a, Ebyen, on t anvwa w Obany, yo voye w nan on vye kwen, ou pa itil anyen ankò. Ebyen, se sa la reyalite. Mwen menm se sa m toujou ap di mesye sa yo, fò n fè yon kowalisyon, menm moun sa yo k te konn dil avè nou yo, menm moun sa yo ki se de kriminèl politik pou n tounen bouch zam nan kont yo. Se pa sou pèp la. Jounen jodi a la a, men yon monstre ke nou kreye, il sapèl Vitelòm. Wi se vous qui avez cree ce monstre ce ne sont pas les journalistes de media en ligne ki kreye monstre sa yo nou pral tande vitelom kap pale kap di men koman l konn di la neg jounen jodia la a ebyen se li k pi gwo bèt la se li k pi mechan an Eske nou konprann? Donk, fòk tout moun mete nan tèt yo pou yo di ke peyi sa a, moun ki pouri li, se gwo bout tonton jounalis yo. Se nèg ki nan radyo yo! Anpil nan yo, m p ap di tout, anpil nan yo. Paske, lè w wè nèg la kanpe do yon mikwo, l ap preche la bòn nouvèl, epi apre, lè l pa nan mikwo a, se satan l ye. L ap di l agòch, adwat. Moun! ki ta on ti jan sanble ap mennen vrè batay la, se moun yo toujou ap kritike yo. Se moun, donk jounalis lè yo pran pozisyon yo di nèg sa yo se bandi y ap soutni. Epi poutan nou twonpe grandman. Ann tande Vitelòm k ap pale epi aprè n ap tounen pou n boukle. Ok zanmi kap gade Nap pran le swen pou n salye la près pale, ekri, televize e an menm tan map salye kouraj nou tout ki fè pati medya anliy lan malgre tout les indist tout kritik nou tande yon pakèt fo m te ka di w jounalist ap pote kontre nou. swa dizan ke yo menm yo pa fè maketin pou bandi, yo pa fè maketin pou gang, men pa gen yonn ki ka fon ti biyografik de patwon yo, non sèlman sa, ki ka pale de tèt yo. Men kòm nèg sa yo pa kwè nan se skon apèl la redaksyon, m pap tèlman chita sou yo, n ap avanse kote m vle rive a. Jodi an son jou esansyèl, pou m prezante m devan laprès pou m ta touche 5 pwen ki trè zenpòtan pou mwen. e pou m pataje l definitivman avèk opinyon piblik lan, nasyonal kou entènasyonal, swit avèk sa ke n ap travèse. Premyè bagay m ap touche, mwen menm m se youn nan moun ki te fè pati, de manm opozisyon ki toujou reste yon òm politik, yon òm piblik. Nou genyen yon atansyon ke nap pote avèk le CSPN, swadizan ke ki reprezante pa Ariel Henry, kote ke nou gen yon semi gouvèneman paske nou pa gen ekzekitif, pou n raple l, pou n fè l konnen ke Nou menm nou se sèl nèg ki pa janm pè ki pap janm pè. Jodi a m konprann li trè fè w mal pou Ariel gentan bliye pou l te nan nivo ke l ye a se te san ki te koule, se te san ki te vèse, se te mò ki te fèt. Mwen konprann li trè fè w mal pou le CSPN. Lè n pran CSPN nan, n konprann, lè n pran Ricard Pierre, nou pran DG lapolis, nou pran minis jistis, nou pran enteryè, tout moun konnen kiyès ki kiyès. Bon, tout nèg sa yo mete ke yo bliye ke mwen menm, Menm mwen menm ki te konn fè a, ke m toujou la pou fè e m ka defèt tou. Pòkont, m ap raple tout mesye yo pou yo aprann sonje ke mwen o nivo palè nasyonal, mwen o nivo laprimati, mwen o nivo la direksyon santral de la polis jidisyè, mwen o nivo le DG, mwen o nivo lè direksyon depatmanto, Mwen o nivo de tou lè komisarya. Pa gen yon kote ke fantom nan pa egziste. E map raple yo trè byen. Lè fantom nan tap kreye, yo sonje koman l te kreye. E byen malere fantom nan anko bèl e byen vivan. Mwen santi son desepsyon total. Kote ke mesye yo ap chèche dè zagiman, dè mwayen pou yo fè dom tounen pon pandansetan ke yo menm yap fè dè zak kidnaping, dè zak kabriyolaj swadizan ke yo se polisye, yo fè konprann ke yo an blende, yap entimide tout popilasyon nan zòn nan, pran malere mete yo nan blende pou al tiye, pran chofè moto boule yon fason pou entimide nou. Mwen menm tout nèg konnen. Mwen se koulèv, krapo pa ka vale m. E m ap toujou raple opinyon piblik la, nasyonal kou entènasyonal, si kouri pa t gen bouke, anpil nèg t ap gentan rive kote pou yo ta rive a. Atansyon pa kap! Objektif mwen jodi a, se pou m pote yon denonsiyasyon fòmèl, premyè lye, avèk Klivens Setout, swadizan, le directeur departemental Lwès ii, ki di ke l reprezante yon chèf nan jiridiksyon an, li mete de inite spesyalize, li mete de blende, kidnaping nan fèt 24 sou 24, kiyès kap fè yo? Menm yo menm, li gen Moriso, li gen Jimmy, gen tan dotre. Chak fwa ke yo di yap konbat lensekirite, Kidnaping lan evolye pi rèd. On nèg swadizan di l itilize yon blende. Si blende a gen 6 nèg ladan l, l ap jwenn 2 polisye, kòrèk, 4 bandi. Fè 6 nèg ki ladan l. E kijan fè lapolis di l ap trake bandi? E bandi yo, yo egzatteman o nivo de lapolis. An n serye, an nou klè, nou menm medya, kòm swadizan ke se nou menm ki pi sible, m ap toujou mande nou pou n kenbe la men fò e pou n toujou rete vijilan. An nou klè, mesye, m wè nou pase Tòsèl, nou te konn Tòsèl, nou te konn Taba trè byen, yon lye ki te trè si, yon lye ki te trè vivab. Aktyèlman l envivab, li enpratikab e l gen sekirite chak jou, li gen dè inite espesyalize chak jou. Travay la pa janm ka fèt. Mwen menm, mesye. Jodi an, mwen pran yon desizyon. Mwen pote yon alètasyon por le CSPN pou m raple yo, pou yo konnen trè byen akouchman pouvwa sa a, se te konbinezon pou te egzekite Jovenel ki mete l la a. Tout moun konn kiyès ki kiyès. E tout moun konnen trè byen pa gen yon moun ki konn fèt pa ka defèt. Jodi a la a, mwen pote yon atansyon fòmèl. Premyèman. ale sekretè jeneral di pale nasyonal pou l raple l avan ke l te rantre o nivo pale nasyonal ki altèkasyon ki te genyen. Mwen menm, inosan, kòm m kwè ke tout nèg ap voye monte, m se sèl nèg ki pa janm pè. Se youn nan rezon m yon adrès piblik, m yon adrès koni, m pa janm kagoule, m toujou libre, m toujou onèt e m toujou entèg. M ap di tout nèg sa. A part de jodi a, mwen bay 72 heures de tan, le gouvernement, le semi gouvernement, le CSPN pa pran responsablite yo, swadizan ke ak angajman ke yo gen anvè mwen menm, mwen menm mwen pral frape pye m atè. E sou te, sou tou lè fòm. Dezyèm bagay, si tout fwa Clivence Cétoute panse ke. l ap pran do m pou l itilize kòm pon pou l mete 2 nèg loudman arme pou ap kontinye fè 2 zak malonèt, fè kidnaping swadizan ke se mwen k ap fè yo, mwen pral demontre l tout nèg konn kiyès ki tout ki nèg, tout nèg konn ki moun ki ki moun. Non sèlman sa, m ap mande a tou lè antreprenè, tou lè vwazen, ke m genyen de kote m su la wout de Tabar, pa egzanp, El Shaddai, MSA, Valerio, answit, answit. M ap mande nou, pran anpil prekosyon, pran anpil atansyon, apre 72 zè pa m nan, tann mo dòd mwen avan nou ouvri aktivite nou. Paske n deja wè kisa nèg yo vle pou peyi a, nou wè kisa ke y ap chèche, mwen menm, m pa ta vle rive la. Men kòmkwa ke yo vle mete m an defi, M se sèl nèg ki pa janm pè nèg. E m pap janm ka pè nèg. Lòt bagay m ap touche. Mwen tyen aske tout nèg aprann konnen ke Palè Nasyonal mande m yon atansyon swit avèk zak malonèt ke yo te fè. Lendi dènyè yo envite avoka m onivo Palè Nasyonal. Diskisyon mete sou pye antant lan pa abouti an. Yo rekile l pou mèkredi dènye an. Mèkredi dènye an an sòtan an mèt la o nivo palè nasyonal, mesye yo anlve l, yo sekeste l. Se byen konte mal kalkile. Tout nèg konn kiyès ki ki nèg. Men mèt la te twò cho pou yo, li pa t ap kapab rete. Plan nan pa t pase. Mèt la ankò libere. Yo chwazi entimide tout moun ki alantou m. pou fè m pè, yo konnen ke m pa ka pè. M ap pote yon atansyon avèk polisye swadizan ki vrè polisye yo. M ap fè yo konnen trè klè, lè w fin travay, ou gen yon zam nan men w, w ap kite zam nan nan komisarya. Lè w fin travay, ou te nan yon blende, w ap desann blende a, w pral lakay ou poukò w. Ou soti nan klas pauvre, ou soti nan klas malerèz. Pa kite oken nèg redui w an erè. Kòm kwa ke nèg yo fè zòn nan tounen yon bidonvil, y ap tiye malere, y ap tiye chofè moto, y ap boulen chofè moto, y ap boulen chany, y ap fè detounasyon regilyè, pèsòn otorite pa janm di anyen. Oksilyè lajistis ki se lapolis yo pran pòz ke yo pa oksilyè se yo ki lajistis. Mwen mande Bernard Sainvil ankò ki è le premye sitwayen Kouri gen bouke ladann. M swete ke jou jou jouk jou jouk jou a pou pa gen plen. E mwen m di sa mesye, apre 72 è pa m nan, pa gon dispozisyon fòmèl ki pran, mwen menm m ap frape pye m atè e m ap fèmen tabarre lan jeneralman pou jiska letan ke gon solisyon. Mèsi. M pa konn si gen kestyon. Ki dispozisyon ke ou. Syon lan l klè e l eksklizif. But nou menm. Nou fè pati de peyi a nou sommes tous des Haïtiens. M pa ka Ayisyen pou m pa ka viv nan peyi m. E an menm tan m ap batay nan yon gouvèneman, gouvèneman ki gouvèneman, yon gouvèneman asenye. S on sakrifis ke nou te fè pou n akouche gouvèneman sa. Men tout moun konn kiyès ki kiyès. Men jounen jodi a pandan nou fin asenye san koule epi tout nèg ap pran pretèks. Pou ki rezon ou pa janm tande ke yon nèg al kay Bidjo? Pou ki rezon ou pa janm tande yon nèg al kay Dimitri? Ki zak ou konnen k janm fèt la? Konbyen kay ou tande k kraze pou Dimitri? Hein? Le chef sécurité du président national wi. De la République wi. Nou pa konprann sa k ap pase a? De toute mèm, mwen menm, mwen klè ak desizyon m nan. Ariel Henry pa pran responsablite l li kontinye ap kite m te ka di w fo polisye sa yo endividi sa yo bandi legal sa yo ap entimide zòn mwen an mwen menm m ap demontre tout moun ke mwen pral frape pye m atè dayè m pa enpòte m pa ekspòte m kwè ke n konprann trè klè sa m di nou an m pa enpòte m pa ekspòte m pa al achte zam ni m pa al achte bal. Eske ou te konn kolabore ansanm avèk Fantom 709? Fantom 709, si m di w ke m o nivo palè nasyonal, m o nivo la primati, m o nivo DG, m o nivo lè ministè, m o nivo lè direktè depatmanto, se ke m fè pati de Fantom. Fantom se youn nan manm fondatè Fantom. Se youn nan rezon jodi a ki fè m ka pèdi bilding mwen. Se paske LB konnen trè byen kiyès ki mwen menm. Jounen jodi a l bliye, men epoutan, li pa sonje si menm bakòp li m gen patwouj ladan l. Li pa sonje si menm sekirite l m gen kòtèj mwen ladan l. M vle l konnen ke gen yon jou l ap jou. Leon Charles te leve pye l pi wo pase l, men pantalon l pa t bon, li te chire nan fon. Se yon menas ke fè pè pè oubyen eske se yon menas? Eske se yon menas pou fè pè parapò avèk Nou pa ka fè pè, n ap chèche lapè. Si n t ap fè pè, nou pa t ap antre nan negosiyasyon avèk Leta ayisyen. Se paske Leta ayisyen klè, li vle fè yon akò. Men an menm tan ke yo ap mande m negosye, voye dè zotorite chita, fè dè miz an plas, e pandan se tan, yo menm y ap taye plas yo pa anba. Swadizan ke yo panse ke yo ka vale m, epoutan se koulèv m ye, krapo pa ka vale m. Otre chòz, ou sot di konsa ou te gen avoka ou ki te chita pale ansanm avèk palè nasyonal, èske ou kapab presize? Mèt Jean Erne Chéry, lèks batwonye de Mirbalè. E kisa ki di nan rankont ke l te fè avèk Fadel la? Pa gen anyen serye ki di. M di w lendi rankont lan pa abouti, on est mercredi yo envite l, katrè l ap kite palè nasyonal, nèg yo sekreste l. Kisa w te mande l pou planifye pou nou? Tout planifikasyon se gouvèneman konnen kisa l ap antann avè m aprè zak vandalis ke l fin fè anvè mwen menm. Kisa w mande? Kisa m mande? Reparasyon. Gouvèneman te fè apèl avè w? Definitif. Jiska mentnan m genyen yo voye Dorcena, genyen Lalane, plen dotre k ap negosye swadizan an favè gouvèneman. Eske w pa regrèt ke w te batay a kote opozisyon pou te vin. Jiska mentnan m pa p janm regrèt paske m se yon òm piblik, m se yon Ayisyen, m deja konnen Dessalines te di l se youn nan nou ki pou ranplase l. E dan nou an toujou plen de trèt. N ap toujou vanse. Politik ke n ap fè n pa ka fè bak. Eske w kwè nan batay w ap mennen an? Jiska mentnan, jiskobou n prale jiskobou e n pa p fè bak. Sèl sa n konnen lajistis pa p janm ret ajenou. Jodi a sa ka rive lajistis san feblès. Demen si Dye ve l pa ka pa su pye. Se youn nan rezon m te fè tout mwayen posib. M bay lapolis adrès mwen, mwen envite yo si tout fwa yo bezwen m ki kote pou yo jwenn mwen. Men yo pa janm chwazi antre nan yon antant avè m paske yo konnen gen bagay ki pa ka pale sou tab. Èske ou toujou chita ansanm avèk opozisyon politik la? Jiska mentnan m toujou ap lite paske politik n ap fè n ap batay jiskobou. Ou chita avèk Andre Michel, Neel Cassy. Tout manm politik, tout konsiltan politik, nou toujou a pou kominike. Sèl erè ki genyen, nou chak gon patwon, tout moun konn patwon nou se blan li. Ann pale de popilasyon. An patwon paw e blan li tou. Tout moun konn patwon nou se blan li, chak nèg gon bòs. Ann pale de popilasyon an. Elwanye de sa ke nou di. Nou nan yon zòn aktyèlman ki envivab, ki enpratikab. Lanwit kou lejou gen detwounasyon, lanwit kou lejou y ap tiye chofè moto, y ap tiye malere, swadizan ke y ap chèche bandi. Pandan y ap chèche bandi, lapolis pa janm di yon jou li arete yon moun, li konfiske yon zam. Dezyèm bagay ki pi sansib, pandan wout la plen inite espesyalize, kidnaping nan ap fèt 24 sou 24. Kiyès k ap fè odè polisye, pa egzanp? M kwè imedya mye. M ap ba nou yon ti feelback trè leje. Nou gen Moriso, tout nèg konn Moriso. Li nan dcpj. Nou gen Jimmy, tout nèg konn Jimmy. Li o nivo de la dcpj. Nou gen tant d'autres ankò. Tout nèg konnen yo. Men pò kont nou menm, nou la pou n avanse avèk sa ke nou dwe avanse. Sa k enpòtan pou nou, Se fè sa lalwa mande pou nou fè. Nou pa la kòmsi pou n ap voye monte, pou n ap fè kòmsi, fè pale de nou pou wè ke n ap pase pou pi bon. Sa vle di apre 60, apre 3 jou somèy. Ou wè polisye sa a, tout moun konnen l. Tout moun konn Alex. Alex ki sa? Alex ki ta ti Greg nan 95. Ok, tout nèg konnen l. Gen tan dot toujou ke nou genyen pou n avanse sou yo. Sa polisye sa genyen? A monchè. Ou pa ka di sa l genyen ankò monchè. Nèg k ap travay, k ap travay pou Setout li vin Setout. Nèg k ap fè sekrestasyon. Sa se kote lè l mete fo cheve. Kidnaping! Chak kidnaping yo fè yo fèl sou do vitelòm inosan paske li ki pi gwo kidnapè gen an ayiti yo fèm sèvi pon yo fèm sèvi zòrye epi yo menm pou yo ka pase e pandan se tan kòb yo ap bay chak jou regilyèman bò monte crespo a kiyès kap prann bakòp BLTS. Alèk swadizan kòm yon polisye revoke epi Alèk gen aksè pou Bakòp ap ba l sekirite l ap fè kidnaping 24 sou 24 epi y ap di se mwen k ap met nèg k ap kanbriyole moun, k ap sekleste moun. Èske n ka konprann ki kote peyi a prale? An nou klè, imajine nou nou pase sou wout la jan n wè wout la fème a, ki bandi k ka pase pou l al fè yon zak nan wout la? Nou te konn tande sa nan zòn nan? Kijan fè pa egzanp Kalmira, Kantav, tout otorite yo bò kote m nan youn pa janm kidnape? Poukisa e malere sèlman k ap kidnape? Ou baz 3 jou, nan 3 jou sa yo pa reponn ou, ki fòm mouvman w la pral pran? M panse aprè 3 jou, aprè 72 zè lan, tout moun ap konnen. M ap restati m la pou m alète tout fatatik mwen yo, tout opinyon m yo. Eksplike m non. Donk jounen jodi a la a RL prod nan kache epi lòt nèg yo yo menm k ap pwomot bandi yo se yo menm k ap kale kò yo epi poutan anpil nan nou ap di ke n ap pwomot bandi. Pa gen pwoblèm batay la ap kontinye. Sèlman m di nou ke al mennen ankèt. Depi nou jwenn ke RL po t konn deal avèk yon bandi, ebyen mwen menm m ap retire kò m, m pa janm pale sou moun ankò. Paske dinyite m, m konnen se pou mwen l ye, fò m prezève l. M pa ka bat kò m pou m di ke m bon epi poutan m gen tou nan manch. Non, sa ne se fait pas. Antouka Vitelòm kòmanse mete pawòl deyò, ou pral mouri. Wap mouri paske gen bagay depi ke ou komanse pale yo ebyen yo pap kitew rive pi lwen. Ou wè koman nèg yo te al pran anel nan prizon yo manjel ou wè koman odma pase paske banm di nou byen leta lè politik e lè zòm dafè yo chache kreye monstre yo epi lè mons lan twop pou yo yo di a banm manjel epi Lavi fezan. Kòmsi sa k gen la nou panse l pa ka rezoud? Lè n fin tande Vitelòm nou wè nan ki peyi n ap viv. Nou wè ke bagay yo ka rezoud men se nèg yo k mechan. Bandi yo mechan se vre men moun ki ap deal avèk yo pi mechan. Antouka sa k ka konprann. Ya konprann. Merci la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi aprè qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.